Bini bonjou bonswa tout moun Sofia TV 83 rezo enfòmasyon an li fè lè ak moman poum prezante n anpil pwen ki pral fè esansyèl nan nouvèl la pou jounen jodi premye me 2023 sa. San pa kanpe nap antre nan detay aktyalite a, yon vwaz kap sikile sou entènèt la lage chèf gang Vitelòm toutouni, Vitelòm oblije pliye l devan popilasyon an mande padon pou zak li te konn fè Tou senpleman, li menase pran nan Bwa Kale. Nou prale nan sa ki gen a wè nan zòn Kwadèboukè, kite m di n envite zòn sa a, paske ekip 400 Mawozo a deplwaye, Lanmò San Jou Devan ap evite yon evantyèl deplwaman popilasyon an e yo pare kont tout atak ki ta ka rive jwenn yo jodi a. Yon lòt fwa ankò, bandi pa sispann frape. Selon enfòmasyon ki ta vin jwenn nou, bandi ak zam kap kontinye teworize popilasyon an rive touye 3 manm nan yon sèl fanmi e se nan zòn Fò Jak sitiyasyon sa pase. Yo ta di tou se ekip gwoup gang Kraze Baryè a ki genyen nan tèt li chèf gang Vitelòm e daprè sa kap pase jounen jodi a la nan yon voice li mete deyò sou rezo a li mande popilasyon an padon E l di yo tou pa antre nan lojik Bwa Kale a. Èske Vitelòm pè sa k ap vini an, tanpèt ki anonse, van, gwo deblozay popilasyon an deja leve sitou nan sa n konnen anpil nèg te gentan pase nan Bwa Kale plis pase 14, jodi a lis la vin agrandi, se madanm bandi yo, tout moun ki nan sa k pa sa Woulo konpresè a ap pase sou yo. Twadousen, Nan moman n ap pale a la, gen yon elikoptè k ap siyone tout zòn Vilaj de Dye a. Y ap chèche Izo tankou yon chen fou, men mesaj la dwe rive jwenn Vitelòm, Lanmò San Jou, Makaveli, Izo, Manno, Ti Lapli, Kilibòy, Jeff Bogi, Makès, Babekyou, Ti Layite, Patris, Silimann, Dominik, Krisla, Iska, Gabriyèl, Kempès, Dèdè, Krèk Koko, Mikanò, se kèk non nou ka rive site. Gen lis non chèf gang popilasyon an ak lapolis deja gen nan men yo, yo pral mache pou lage Bwa Kale a kèlkeswa kote ou ye nan peyi a, se sa ki pare ap tann nou. Se sa ki pare, menm jan popilasyon an kòmanse fè l nan Lagonav, Tigwav, Grangwav, Gonayiv, Okap Ayisyen, poukwa pa Yo pare pou anvayi Savyen epi bay repons a tout sa yo te konn pran nan men ekip gang sa yo. Si w poko fè sa medam mesye ou sou Sofia TV 83 rete konekte ansanm avè n enfòmasyon yo ap vini e tout detay konsènan operasyon lapolis deklannche bwa kale sa a lap vin jwenn ou san grate tèt. Nou menm, spesyalman mwen menm, mwen rekonèt mwen fè nou soufri. Mwen rekonèt mwen mete nou nan yon sitiyasyon nou pa konn ki sa pou nou fè. Paske nou doute konplètman de mwen. Men pa bliye. Nou trè entèlijan e n trè fò e pa gen pa ka gen moun ki ka fò pase nou. Nou konn fè, nou ka fè. Nou konn fè, nou ka fè. Zafè k gade yo, ki tande y ap fè yo anvi fè, ki tande moun konn fè, ki bezwen fè. Nou pa gen mesaj nap voye ba pèsòn, men sof ke nap toujou la poun konseye popilasyon ayisyen an. Joum met pye nou atè, malgre de zye nou la nap gade, se sa ka la ka wèl. Men de twa grenn moun nou wè nèg yo pran swadizan popilasyon an ap fè operasyon bwa kale a n ap di yo ya kite sòt dayè Nou konprann li ase byen. Nan moman mesye yo di y ap mennen operasyon Bwa Kale, n ap gade Jenèf ap pwogrese, Jenèf ap frape anpil teren. Mesye, fò moun yo konprann sa, nou p ap preche vyolans, n ap preche lejitim defans. Wi, jiska menaj li pran dezimi, nou wè e nan ka madan bandi yo ke popilasyon rive sou yo, nap gade gen youn nan aktè a lekran la, se madanm yon bandi nan vilaj yo yo k rele Zen Pekenyo, madanm Zen Pekenyo eben ki wè mouvman Bwa Kale al pran kapital la, eben se moun nan mòn Tigwav li ke nou seksyon kominal e Tigwav, Petit Goâve ke l ye, eben l kite kapital la. Pandan ke li mete Tigwav, popilasyon menm si popilasyon menm yo vijilan, yo met men sou li, yo pase l nan mouvman Bwa Kale a, yo ofri l pou li e l jwenn apwoval li otomatikman. Donk, mouvman an kab kontinye e poukwa pa e nou wè nan tout rès peyi a, san nou bliye toujou nan mouvman Bwa Kale sa a ki vize medam yo, ki vize madan bandi yo. Ebyen nou wè o nivo de la komin de Carrefour genyen madanm yon bandi ki arive jisteman stope, ki arive blese mòtèlman, ebyen nou wè la ebyen medam yo nou konnen bandi yo se avèk fanm yo fonksyone, se pa sèlman an tan ke madanm yo men on seri de fanm ki jwe wòl toutè, ki jwe wòl ki ap pote minisyon, pote ou ka wè moun nan la li gen ou ka wè fanm nan la li byen bèl li bò lari a epi zafèl la pou li gen zafè toutèl la pou li gen. Donk, menm si bagay la t vrèman orib, imaj yo n paka montre yo, e nwè yo rive sou medam yo pi rèd, fason ke yo egzekite medam yo l pi rèd ke jan yo fè mis yo. Donk imaj yo chokan, nou paka montre yo, dèfwa se plenn ou plenn nan kè, men humm, men sepandan, il faut le faire, paske peyi a fòk li libere, nan kad mouvan sa, avan ke n al jwenn Pradel Jimmy, nan kad mouvan sa, nwè yo gen plenyen, gen plenyen papye, mwen m te toujou di nou, mouvman an fòk li byen kòdone. Se etap pa etap, etap poun pran avan se etap bandi yo, men nou wè menm chèf gang vitelòm ap gen espri sòt fon deklarasyon la, vitelòm ki pale kote ke l eksprime de pale di li, vitelòm ap fenk tande sa vitelòm ap di, vitelòm kap salye popilasyon l, vitelòm kap pote konsèy kounya, menm jan ti lavi tap di fòn met tèt nou ansanm lan, sa vle di bandi yo kounya lè w gen yon bandi tankou vitelòm. ki fè plizyè, plizyè, plizyè mwa la a k ap teworize moun Petyonvil, k ap teworize moun Kenskòf, moun e, moun Kenskòf, k ap teworize jisteman moun Dèlma, moun e Tòsèl, enben kounye a la a Vitelòm fè, Vitelòm fè mea culpa, Vitelòm apèn sot mande padon la a, kote, kote ke Vitelòm di konsa, li rekonèt li fè popilasyon an tò e, e li rekonèt, enben li fè anpil mal, kote ke li menm mande pou yo ta padone l. Pa rapò avèk sa ki fè, Vitelòm fè konnen, ebyen, popilasyon l renmen l, li renmen popilasyon l tou. Ki bò Vitelòm? W ap touye moun, w ap fè krim, si tout fwa ke se te moun ou te annafè avè, moun ki te annafè avè w yo, lè w t ap voye Prezidan Jovenel ale, ou te pase pran, pèp la t ap bat bravo pou ou. Men w ap mache touye moun, touye ti malere, kidnape moun, kounye a w ap fè konn fè pou renmen w. Ki bò? Pèp pa konn renmen vòlè, se vòlè pa yo ka renmen w. W ap mache kidnape moun. Se Ariel ou te al pran André Michel ou tal pran moun te konn nan reyinyon avèw e pou te prepare asasina prezidan Jovenel Moïse ankò yn fwa patap gen pwoblèm men atansyon ou tue twòp moun twòp malere viktim twòp dyaspora ou vòlè kay yo sezi kay yo sezi byen yo vòlè tè donk mpanse ke pa gen wout pa bwa vitelòm bwa kale ap rive sou ou e se di nan semèn nan la o plita. Pa gen moun wap pè la a, donk Vitelòm ou poko m panse ke ou pa imòtèl e bwa kale lap rive sou ou. Vitelòm akize G9 kòmkwa mouvman kap fèt la se mouvman G9. Pa gen kesyon, se pèp la k pran lari e mouvman sa a di mi. Se pa yon mouvman ki gen yon pòte politik, se yon mouvman kap fèt, se popilasyon an, se pa okenn pati politik ki ap fè mouvman an, se pèp la nan son ansanm, de fason jeneral kap mennen mouvman an e mouvman an li kòmanse rive sou nèg yo e Vitelòm li menm ki depale, Vitelòm se vwa Vitelòm ki prèske ap kriye. Vitelòm paka menm pale menm e pou li son moun ki gon gran pri nan dènye nivo Vitelòm Vitelòm enben vwa sa aprè misye fin pèdi anpil soldal e aprè ke anpil solda misye nou aprann la deja absans kite misye pou sanse antre an repiblik dominikèn enben Vitelòm aktyèman la kap eseye jwe nan may pèp la kap eseye fè tèt li pase pou bon moun menm jan André Michel ap fè tèt li pase bon moun menm jan Don Kato ap fè tèt li pase pou bon moun sa vle di mesye sa yo gon sèl diskou. Pou w tande pèp la pral rive sou yo, koute lè yo rive pou yo voye yo nan peyi Singapo, y ap vin bay moun langaj dousi. Donk pa gen wout pa bwa, Vitelhomme, o pli ta nan semèn sa a, mouvman Bwa Kale la ap rive sou ou e dan le pwochen jou, yo pral yo pral di defen Vitelhomme e se sa ke l dwe ye, se sa ke l pral ye, pa gen wout pa bwa, on y va Pradel. Wi efektivman, efektivman medam mesye jan nou dil nou rive nan yon faz la fòk nou defann tèt nou a tou lè nivo a tou lè nivo epi an menm tan jan nou toujou dil mesye polisye yo kenbe la kenbe la epi kenbe mouvman pa trayi mouvman paske rezon ki fè ke nou di pa trayi mouvman nou konnen gen anpil odyo kap sikile la. Nou konnen gen presyon kap bay a tou lè zan gen anpil presyon medam mesye nou di nou sensèman hein gen presyon o pli o nivo la e pou mouvman ta kraze ok se pou tèt sa mwen menm mwen di w pèsonèlman m pa pral nan pase voice kote gang ap pale gang ap ap ki pral jwe nan tèt nou o pwen de vue psikoloji ki pral eseye pran senpati nou ki pral eseye fè nou konprann ke e e e e kòmsi bò kote pa yo yo inosan mezanmi e pa vre. Ok donk mwen menm se pou lapolis nap kanpe epi avèk lame a nap kanpe epi se poun fini avèk sa yo ok li enpòtan epi nap mande lòt medya yo pa al pase odyo vòlè sa yo an nou sispann ba yo enpòtans lè yo fè yon aksyon pou nap kouri di men sa yo fè se pou nou pa pale de sa jiskaske yo santi yo raz ou menm ki gen kap tande vòys sa yo sou whatsapp. Pa pataje yo. Evite pataje bagay sa yo paske m panse ke nou rive nan yon faz tout moun vle viv. Sispann pataje vye voice vòlè sa yo ki ap eseye jwe nan tèt ou. Ok ti jwèt sa yo, ti jwèt efè psikoloji an li pa mache. Pa antre ladan medam mesye paske jan nou di l nou bouke. Nou bouke avèk moun sa yo. Nou pa la vle pale de yo ankò. Menm jan nou pa site nan site non Anel Joseph ebyen vòlè sa yo se pou nou pa nan bezwen site non yo. Kounya la ann pale de pwojè fiti. An nou pale de pwojè fiti. Epi lè n ap pale de pwojè fiti, nou pa ka pale de pwojè fiti pou nou p site non Ariel Henry, pou nou site non André Michel, pou nou site vòlè sa yo ki pran dola senkant nou, pou nou site non moun sa yo ki pran vòlè kòb koperatif. Nou pa nan paspouki, si w ap pale de pwojè fiti, moun sa yo pa ka ladan medam mesye. Fòk nou kapab kanpe pou nou di wi ann fè de vrè pwojè, men ti gwoup siwolibanè sa yo ki yo p ap ka nan pwojè sa. Fòk ou dakò pou w di sa. Ann ale frè pam. Jimmy pou nan jwenn Pradel ankò yn fwa map reyitere jisteman vijilans popilasyon an swaye vijilan swaye entèlijan malè a nou si n koute politisyen k vle antre nan mouvman an mouvman an li pa yon mouvman politik. Pa bliye, n ap fè manifestasyon lontan, n ap fè leve kanpe lontan, e leve kanpe yo gon seri de moun se de sa yo viv. Gon seri de moun depi pa gen manifestasyon yo pa viv. E m panse sa pa t janm pote rezilta. Se vre pral gen manifestasyon wi men pou moman sa a, an n rete sou moman Bwa Kale a. Moman Bwa Kale a tout moun wè l li vizib, li boulvèse lemond, li boulvèse lopinyon entènasyonal. Kote ke yo wè li boulvèse lopinyon nasyonal, kote ke yo wè pou la pou youn nan ra fwa peyi Dayiti, pèp ayisyen an leve kanpe, pèp ayisyen an jisteman deside pran kreyon l pou l trase listwa, pou l trase jisteman pou l ekri listwa. E jounen jodi a la parapò avèk fenomèn zanseizasyon ki te pran peyi a, peyi a te ajenou depi dèzane, pou m pa di depi plizyè mwa, e a sitou. Sa te vin anjandre avèk nou yon gwoup dendividi ki te bay tèt yo pou misyon yo t ap abat prezidan Jovenel Moïse e jounen jodi a nou rive la a. Li te lè l te tan, menm jan misye Gade sot di l, li te lè l te tan pou mouvman sa a te deja kòmanse. E jounen jodi a li kòmanse. Fè anpil atansyon, nan jou k ap vini yo la a, gen malfra politik ki pral eseye pran lari. Depi nou komanse ak manifestasyon la al atake de moun ki nan pouvwa a, menm polisye nou an ki maryaj ki fèt la, menm polisye ki ansanm avèk nou an yo pral oblije kite lari a pou y al sekirize vip yo, lè sa a menm nou menm ankò ki polisye yo ap mache avè nou pral oblije voye wòch, polisye yo pral oblije anfas nou lè sa a polisye yo pase pou yo resevwa lòd yo poko ka fè dezobeyisans sivil yo pral oblije anfas nou. Jan bagay la ye la a, byen kòdone mouvman an. Pa kite moun k ap di nou ann al manifestasyon, ann al danse Jòksaonn, e se pou la premye fwa yo wè vini gen yon mouvman. Lè pèp la vle a vre wè l soti nan lari. Fwa sa a, se pa dyaspora a ki yo mande lajan pou y al danse, se pa dyaspora a yo mande lajan pou yo menm achte manchèt, achte sesi, achte sela, paske mouvman k ap fèt la la, Ayiti plen vye bout baton. Plen vye bout sèpèt, plen vye wòch ou pa pa achte sa, ale peyi Dayiti se youn nan peyi ki gen plis wòch atravè pe tout peyi ki gen nan mond lan. Nou pa pral achte wòch, pa mande moun lajan pou achte manchèt paske peyi a gen peyi l anyen sal pa manke vye bout manchèt chaje sa. M pa vle moun pral nan sode dyaspora sou ki pretèks paske se de se de mouvman sa se de mouvman manifestasyon ou viv. Bay pèp la lapè yo pou yo mache pran vagabon Mache pran vòlè nan je menm kap vine la pou diaspora kapab antre. Mwen menm franchman m pap konte kare pèsòn men sepandan mouvman ap mande diaspora kòb pou n achte manchèt la li pa bon bay diaspora lapè yap yap nap mande yo lajan twò lontan e souvan yo bay lajan an sa pa itil anyen se nou an ayiti se pou n goumen pou n libere peyi nou pase diaspora fè sal kapab deja on est an an an kontinye pradel. Wi nap avanse nan menm kad enfòmasyon santé ap domine aktyalite a ebyen pou nou ap avanse nou konnen ke operasyon an se operasyon bwa kale ki sanse lanse atravè peyi a ebyen nap rete o nivo de pòtoprens ebyen nou pral gade foto yon jèn demwazèl ebyen ki apèn nap di ke li pèdi lavi li nan zòn kwadèpre. Ebyen yo akize l kòm moun ki te konn al bay Izo plezi ebyen nan vilaj de Dye ebyen pèp la li menm li arive pase li bwa kale ebyen jodi a ebyen nou panse ke gen de moun ki ap di ke eske jèn demwazèl sa li menm li te nan anbyans sa ebyen ann fon ti gade ti imaj pou n wè kòman ke li menm lè l te vivan ebyen li te konn ap fè bwa kale ebyen pèp la li menm jodi a. li touye paske pa gen ase de pitye pou ni bandi ni antèn bandi ni fanm bandi ann pwan ti gade imaj kote ke li menm li tap pwan plezi li ebyen jodia Joel sot ap vire konsa e konsa ke moun yo menm yo sot bali bwa kale la ann swiv. Vwala, se imaj sa nap gade la. Wap gade seri de bèl, bèl, bèl demwazèl. Olye ke yo fon bagay avèk vi yo, ebyen se nan, se, se, se plis avèk bandi, e plis avèk gang yap vire. Epi an menm tan tou, e m panse ke mesaj la, e li sitou la. Wap gade bagay sa, m toujou di nou sa, epi gen de fwa nap fè blag. Lè w gen timoun ou gen ti pitit ou, gen ti timoun ki gen dezan, wap ba yo manje, yo pa vle manje. Lè konsa w jis pran yon foto konsa ou di, hep, ou rale l, vip, ou di men dyab la, men dyab la. Depi timoun nan wè sa l paka pa manje. Se menm jan lè w bezwen timoun nan manje w pran yon foto Andre Michel ou mete devan l, devan timoun nan kap timoun nan ap manje vit vit paske depi yo wè bèt sa yo, bèt sovaj sa yo en w ap gade en gade yon bèl ti pitit konsa ki pèdi vi l akoz de vòlè sa mezanmi men bagay la non men se serye se serye ee Pradel n ap gade la sa vle di ke sa se yon mòd li te vle pati. Wi mwen di w konsa ke o nivo de bandi yo. E m panse ke jan ke n ap gade la, misye rele Jeff Jules, ebyen, e misye se youn nan bandi yo, ebyen misye abite nan zòn Dèlma 31, 32, ebyen se nan zòn sa misye kache la, ebyen misye se moun Lagonav, ebyen jan ke n ap gade foto li, ebyen pou ki sa ke nou montre foto, paske nou konnen ke gen anpil nan bandi sa yo gen dwa vin pran pòz ke yo pa t nan anyen, ke yo pran pòz antre kò nan mouvman Bwa Kale epi yo gen gwo zam yo lakay yo, ebyen pou yo menm yo kapab al retounen nan kad menm mouvman sa. Wi, ann gade lè n fini nou prale pou n kapab koute, nou konnen genyen pandan ke lapolis li menm ap mennen operasyon, bandi yo pa pè, bandi yo konnen ke yo menm yo pa lwen pou yo mouri, ebyen nou pral gade pou n wè kòman ke ekip bandi yo ki yo menm tap eseye. Se on echanj de stil kote ke yo menm yo tap mande lapolis fè vit vini epi lapolis fè delire kote ke yo te moun ki di ke yo pa konnen eske mesye se yon ti gwoup yo te prepare pou yo yo te kapab atake epi polis yo. Ann gade imaj kote ke lapolis li menm ki tap byen prepare l pou gwoup gang sa yo. Ala epi pa bliye nou diw ke pa bliye jiska mentnan medam mesye jiska mentnan polis yo poko antre andan vilaj kòm tèl la fòk nou konprann sa byen polis yo poko antre andan vilaj gen plizyè imaj ke nou wè apati de dron epi pa bliye nou diw ke teknikman mesye sa yo menm yo gen plan la yo gen plan pou wè si chablende an te kapab vini ebyen yn fwa ke chan vini yap lanse seri de dife yap lanse seri de kòktèl molotòn epi an nou gade ti ekstrè sa e medam mesye wap konprann byen sa nap di w la. Lateral dwat la avanse gyèt manman w avanse. Lè y ap di Yon zak bèl la Y ap mande lapolis avanse Lè konsa cha blende a jis fè yon demi tou Se gade w gade w wè yo atè a Yo tonbe kankou grenn mouch Ou konprann Yo tonbe kankou grenn mouch Epi mesye yo sòt Yo lèd yo sòt Y ap mande lapolis vini Depi polisye a fè yon demi tou Pandansetan se yo k ap mouri Izo li menm kote l ye a byen lwen Izo pa konn sa kap pase lè konsa ti lapli ap voye mesye sa yo pa konn sa kap pase pandan se tan se yo kap mouri lap di mesye se la tou nèg sòt se lanfè a kounya la de ape pran nenpòt de a twa cha blende wap di vini a kisa vini ki bò Ladòl pran enfòmasyon sa pou nou eseye esplike moun yo byen sou ank sa. Bann sanwont. Wi depi nou kapab di e cha blende yo jiska prezan ki poko fè ki pa ko fè penetrasyon nan vilaj men kanmenm ki toujou prezan dan nan è e ki anviwone vilaj la e jiska prezan e polis yo pa deside bese lè bra yo pa deside deplase e se si e sèten E medam mesye nap nou eskize a nenpòt kèl moman ou kapab tande yon pote bri ki fèt e yo kraze vilaj paske daprè e jan aktyalite a ye la pa genyen e aliman pa genyen jisteman e manje ki antre andan vilaj e moun ki rete yo pa ka fè yap yo pa ka fè agoch yo pa ka fè adwat donk kanmenm son bon estrateji nap Felisite la polis e kontinye kenbe la. Men ankò yn fwa il serè nesesè pou ke jisteman travo piblik ta fon fason pou al deboure brad chèn nan parapò de sa ki reprezante yon difikilte la pou chabendo ki fè ke yo poko ka penetre jan yo ta vle fè l la. Men bandi yo jiskaprezan di mi. ki pa ka vire, daprè nou sot fon koudèy la nan vilaj la, bandi yo te konn itilize motosiklèt, yo pa kapab itilize motosiklèt ankò, yo pa ka itilize machin, jan yo te alèz yo pa alèz ankò, e yo pa ka rive menm lan Pòtay Leyogàn, yo pa ka travèse menm, yo pa ka rive sou wout nasyonal la, sa vle di ke aktyèlman la mesye yo vrèman vrèman vrèman an difikilte, e san zoubliye yon fòt kantite ki t al bay ki t al bay ranfò o nivo Sousmatla, e mesye sa yo deja popilasyon an deja touye yo tout. Popilasyon touye tout, se sitou aprè lapolis e lamarin ayisyèn fin pran kontwòl lanmè a, yat ki deja kraze, epi gen bato ki kraze misye te konn itilize, e materyèl izo ki kraze, nou pale w de dwòn, gen plizyè dwòn izo te genyen ki kraze, gen kamera, tout kamera ki te enstale yo, lapolis deja kraze yo, donk aktyèlman la, mesye w la, yo pran nan o, yo pa ka fè eyap, e se yon kesyon de tan. Eben eben menm si yo nan menm mesye sa yo te pale mesye izo yo e si ou fon kout pye pi wo a kote ki rele gran ravin nan ki se youn nan pi gwo alye e se gran ravin menm ki manman baz 5 segond lan eben gran ravin li menm nou wè lap eseye lap eseye wè koman ke li ta fè pè a lapolis e lap eseye atake eseye wè si ta rekipere e sou komisarya e sa menm pi sa sa men lapolis sèmante lapolis prezan o nivo. Komisa a sa bann bizans la yap peye chèn de tir e la polis ankò kap frape ak mesye o nivo e o nivo site nèf e zòn karidad la polis prezan sa vle di e son kesyon de tan an anpil espwa anpil espwa ou menm kap swiv nou e pèp ayisyen kèlkeswa kote ou ye nan lemond ke ou an ayiti. Ke w al etranje, donk gen espwa, gen anpil espwa, e il è fort, il trè pwobab pou ke pandan semèn nan la a, ebyen mouvman an li kapab abouti avèk jisteman blesi mòtèlman swa youn nan chèf gang sa ke l izo ak tout sòlda l yo, ke l tilapli ak tout sòlda l yo, paske nou konnen zòn sa a se yo menm ki pran matis la an otaj, ki fè gran sid la pa kapab debloke, ebyen ki fè ke Chak moun ap pase o nivo wout nasyonal nimewo 2 a ou oblije peye, gen plizyè pòs de peyaj pou w ap peye gang, peye bandi, ebe si e souvan yo non sèlman yo touche nan men chofè a, souvan yo konn moute machin nan, yo kidnape moun yo vle e souvan yo moute machin nan, yo fè resèt menm nan men pasaj yo e aktyèman la a nou konnen Izo ki te pran kontwòl tou lè 2 wout nasyonal yo, ni nimewo 1, ni nimewo 2, lè nou di nimewo 1 a pwoksimite de e. E ki tan e kabarè zòn sous matla se izo toujou tap kòmande zòn sa ap touche nan men moun ap touche nan men izaje yo e lò an pran ankò matisan ki se wout nasyonal nimewo 2 a se menm mesye sa ankò ki pran kontwòl wout la e lò ale wout nasyonal nimewo 3 onivo jisteman onivo e kanaan. Kote ti Jeff ap dirije a tout se alye izo se yo menm kap ranmase lajan sa vle di Beza yo ap tèlman ap ranmase lajan yo prèske ranmase lajan plis ke leta donk lajan sa yo kisa yo fè avè yo nou pa konnen se pou yo achte bal pou yo achte gwo zam e lajan sa yo se lajan yo fè krèy anndan pou yo chache yon seri de bèl medam medam dominikèn yon seri de bèl medam tou yon seri de medam ayisyèn yon seri de medam sanwont kal fè cho pou mesye yo anba e m panse ke medam yo Franchman kèm fèm mal pou nou men nou visye nap nap kite visye enben sak fè popilasyon deside pase nou nan bwa kale lè wap gade fanm kap kap jigote anba kout baton anba kout manchèt son bagay ki di fanm ki ki son èt ki ta sipoze pwoteje pa lèzòm e alòske yo oblije ap pase ray sou pa rapò a sa ke yo komèt donk medam yo ki nou wè ak de pandan pandan dènye jou sa yo ki se sib popilasyon an pale de madanm bandi yo ki non sèlman ap jwe wòl. Toutè ap jwe wòl antèn e osi kap jwe wòl se yo menm ki pote katouch ki pou voye lè minisyon kòmanse diminye se yo menm yo voye ou ka wè la minisyon ti lapli kòmanse diminye li fon tyèk voye kot vitelòm pou voye yon 2 3 kès pou mwen minisyon izo kòmanse diminye li fon li fon li fon tyèk voye kot vitelòm li voye kot ti dyèm voye 2 3 kès se konsa yo fon ekip. Youn ap defann lòt, youn ap epole lòt, enben sak fè w wè Vitelòm sot pale w de Jenèv kòmkwa se Jenèv ki responsab sa k ap fèt la la a, se Jenèv ki responsab Bwa Kale a. Bwa Kale a, li pa mouvman gang, se mouvman popilasyon, li pa mouvman okenn pati politik, se mouvman popilasyon, donk li sipoze kontinye, li pa mouvman yon gwoup de moun swa ann Ayiti, swa nan dyaspora a, e tout moun pozitif kanpe dèyè l, tout moun ki vle peyi a libere kanpe dèyè mouvman sa a. E tout moun ki renmen peyi Dayiti yo kanpe nan moman an byen ke nou menm nou menm n ap toujou di evite pou n pa fè twòp viktim bò kote tèt kèk moun ki pa gen anyen a wè ak bandi n ap toujou di sa paske nou pa renmen inosan viktim men atansyon nan tout mouvman toujou gen domaj kolateral donk se byen malere si nan moman n ap pale la a yon jenn gason pran lari ou pa konfòme w vizaj ou parèt yon jan orib pa bliye gen yon pwovèb ki di. Se depi w lèd, depi gen yon fason figi w make wa fè l vre. Donk nou menm nou pa ka ap di anyen paske pèp la yo fatige, yo bouke, yo pa ka yo pa kapab ankò, pèp la fatige, yo vle rezoud pwoblèm nan yn fwa pou tout, poukwa pa medam mesye.